Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan, ou pa vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Ann antre nan detay pou vini yo jodi. Poum sa nap boule jodi a la e pou nou boule l yo fè nou twòp mal yo vòlè nou twòp nou la. Tout lidè politik paske yo fè nou soufri la jodi a la poum bnc sa yo plede vann gaz la nan doum pou yo pou yo ka al vann moun atè a 200 dola 250 dola konnen gèt manman tout lidè politik. Zinc la ka konn gen la, lap jann dan voye wòch sou li. Bòn ankè te gentan gon zinc nan tè a deja pou ou pat konn gen an. Ou wè sam di w lan? Nou menm depi nou tande sa kisa nou fè? Nou fè entèvansyon e antre nou ta fouye sèl man. Menm vin la nou fè sa konnen bal tou se sa devan ankò. Andan primati chaje vòlè. Dechouka e la poko fini. Andan primati a chaje vòlè. Enben, e ou konnen pa gen DJ anba a non, ba de mande DJ a pou nou. Bon, e ba yon DJ non, la telefòn li ki lap frape. Ey mesye, fò n ale, fò n ale, nou pa ka rive ka Ariel nan nwit. Si n jwenn yon ti kote pou n antre, pou n antre al pran misye pou n ka antre. Pèp la an ale! Pèp la an ale! Mete grenn nan mouda w Grenn nan mouda Vle pa vle Move la ki pi move E moun yo menm pou yo te la toujou pa ka di non non Move la santi pa vle Santi pa vle e Ti bagay bon lari sa yo bay malere yo yon lese Kote moun sa pre yo nou konnen yo. Kite ti bagay malere ki sot ap fè peyi sa mal. Ebyen jodi a la jan ke nou te anonse l la, jan ke nou te di popilasyon an, soulèvman jeneral la, pèp la reponn a lapèl. E soulèvman jeneral la, li pa fèt sèlman nan Lwès, nan Pòtoprens, li fèt nan Sid, li fèt nan Sidès, li fèt nan Grandans, li fèt nan Plato Santral, li fèt nan Okap, Nòdwès, Nòdès, Latibonit, tout pèp la leve kanpe. Menm jan Desalin te bay modòd la, Desalin, Kapwa Lamò, te pran lari, yo te al batay kont kolon yo pou yo te ba nou endepandans, men jodi a, Malgre pèp la pa gen lidè, men li chwazi li menm e andose tèt li, li andose tèt li pou ke li menm li re sa l genyen, re pran sa l genyen kòm devouman pou l pran lari, pou li manifeste, pou l fè revandikasyon l yo pase. E revandikasyon sa yo, tout moun konnen yo, nou te gentan genyen deja, pwosè Petro Caribe, pwosè masak yo pa t janm fèt, e se kote w ye gaz la ki moute sou nou, dola nèg yo ap pran 4 a 5. mil goud sou nou e se yon tole grangou chomaj jodi a m pa kwè gen manman ak papa pitit k ap ka voye pitit yo lekòl malgre n konnen gen paran jiska prezan k pa konn pran kalè pitit yo gen paran jiska prezan ki pa menm ka bay pitit yo manje men jodi a m pa mete di w pou yo ta peye antre lekòl. Vin reziye n paske nou mouri deja, m mouri deja. Nan laj nou ye gen nou pa ta sipoze sou kont fanmi, sou kont moun menn. Ou konprann depi nou tout kris laj nou yo pa ka sou kont moun, nou pa ka nan pozisyon ke nou ye a si nou pa pale, pa gen moun k ap pale pou nou. Se nou pou n revandike. Pale avè m, kòman gaz la ye, kòman w achte gaz la e pou kòman sa ye? Galon gaz la 1000 goud. Dèfwa lè l pou desann nan 250 dola. Imajine w, dèfwa li konn 300 dola tou. Yo bòdè. M pral pran galon gaz pou mil goud m pran lari a m ka fè 800 dola avè l. Men kòman kòman m pral kòman 800 dola a kisa l pral itil mwen. Yon plat manje a deja 500 goud. Fanmi pou okipe. Jou pou resevwa sa. Bòdè n ap pran lari a pou n di yo. N ap pran lari a jiska nouvèl òd. Men èske èske mèt ponp yo yo pa konplis nan sa tou nan gaz la k ap. Nèg yo nèg yo trè konplis. Mèt ponp yo trè trè konplis. Nèg yo vann gaz la nan nuit. Ou byen machann bagay glase. Galon gaz wap peye, ou te konn ap peye yon galon gaz nan pop 250 goud, konnya fòw gen 1000 goud pou achte yon galon gaz. Sektè prive a, sektè prive a se li menm ki kenbe nou nan gòj. Se li ki kenbe nou nan gòj ki rann ke nan sitiyasyon nou ye la la, nou tonbe ladan l. Paske se yo menm ki kontribye nan sa nap fè a. Mwen menm map di yon grenn bagay, ou wè, mwen menm. On machann dlo, on machin dlo, vin vann mwen 2 dlo pou 3 dola e sou zantray mwen pou pase pou ou pran 3 dola. Sèl sa m ta di. Men nan mouvman sa a n ap mennen la a, pou afè gaz k ap vann nan galon atè n, moun pa ka jwenn nan ponp, pami tout moun sa yo, nou gen 3 moto nèg Dèlma 34 yo boule. E n ap tou di yo sa, nou gen pou n rive sou yo. E moun nan moto yo boule yo, moun yo pa viktim, yo pa bat moun yo? Bon m pa konn si yo viktim, se enfòmasyon sèlman m genyen. Gen moun ki di nèg Pon Konfis yo, yo konplis nan sa tou. Lè yo vin achte gaz la nan men yo nan doum nan 5 galon, yo gon monnen pa yo ba yo anba anba. Se ki vle di nèg ponp yo, yo oblije kòm si dadouke vin rive lonkoz, nèg moto, lòt ti malere ki ta bezwen brase lari a, yo pa ka brase lari a. E pa bliye si w potko abòne ansanm avèk chanèl la pwofite fè sa kounya menm e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapap resevwa notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la e videyo sa pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo tchao.